Bonjou, bonswa la fami, avèk plezi nou rantre lakay ou pou kapab pote ba ou yon nouvel emisyon. Tout moun anfòm, se RL Prod, chanèl ou renmen anpil lan, enfo 24h sur 24. 7 jou sur 7, se parti! Ebyen, yè m te di nou ke gen yon sitwayen ki voye yon foto ban mwen. Foto yon sitwayen, m ta kapab di, ki li menm jete 2 timoun li genyen nan twalèt. Tèt chaje wi! Nou konnen m bay enfòmasyon an, m ta kapab di prèske an vrak konsa. Epi lè m al mennen ankèt, sa pase prèske nan yon zòn m te rete wi. an pwovens, se la m leve anvan, epi apre Pòtoprens, bon. Misye, nèg la misye rele Sony Casséus, daprè enfòmasyon nou rive jwenn misye li fè pati, alò blòk Boukan Kare, nan yon zòn ki rele swa Toupi oubyen Kalfou Tikwi. Ebyen, Fòm di nou ke Casséus sa a, hum, misye pa enkoni pou mwen menm ditou. Men frè m nan, ou pral peye sa w fè. M poko antre nan emisyon an la non, puiske yè nou te deja pale sou kesyon sa a, men bagay sa a fè m mal. Se nan dat mèkredi 6 avril lan, bagay la, yo mete men sou misye. Gen youn nan timoun yo ki mouri. Lòt la lopital. Paske misye te nan kont ak manman timoun yo. Donk ou imajine sa m te evoke yè nan emisyon an, je tout a fè rezon paske se pa le fèt ke ou gen pwoblèm ak yon moun, ou gen pwoblèm ak mari ou, ou gen pwoblèm ak madanm ou epi ou chwazi fè sa. Antouka Sony Brother, mwa je te konè men prizon dwat, prizon, al peye sa w fè a. Ann ale nan Matisan non. Fò m di nou ke gen de twa kout bal, bon kout bal wi k ap pati nan Matisan paske Sha a pase la li menm, li kòmanse met bagay atè a. Yo dim ke nèg yo reponn tou. Sa w tande a la a, ebyen, tout moun veye kò yo nan Matisan paske bagay la rèd. Men ekoute, n ap chache yon maksimòm enfòmasyon paske, ekoute, ou wè Matisan, se kòm si se gazolin. Nenpòt ti etensèl dife ki pase, sa w tande a la a, l pran dife. Paske agòch adwat, se de nèg ame. E cha li menm, depi l pase, l pete yon kout bal, sa w tande a, nèg yo anba raje a, y ap reponn li. Èske nou konprann? Men! Ban m di nou, modèl epizòd sa yo k ap jwe nan feyton an, m ap mande m èske sa kapab abouti a gran choz? Jounen jodi a la w tande cha kanpe, li pase bal, li fè nèg kouri, ou ka jwenn yon mò de mò. Demen si Dye ve w tande se nèg sa yo ki fè cha a kouri, men se pa sa yo nou vle. Ou konprann? Men banm di nou bagay tou mesye, se pa polisye yo non. Se pa polisye yo non, m konnen gon pakèt polisye la a ki sèmante, ki di yo menm depi yo jwenn lòd, y ap pote boure an gwo bout bèt wi, tankou jan nèg yo toujou di sa men ekoute, politik ap fèt papa, politik ap fèt, paske banm di w eleksyon pral rive, fò w pwoteje moun sa a, fò w pwoteje lòt sa a, ou konprann? Donk, bagay la se konsa l ye, donk Matisan, on maksimòm prekosyon. Menm lè pa gen anpil moun ki fè zòn sa, nou konnen gen yon ti ponyen moun kanmenm ki pase Matisan. Donk aprè midi a la a, pandan n ap anrejistre emisyon Anpil Ti Lòbèy nan Matisan. Toujou daprè enfòmasyon ki rive jwenn nou, sèke ta gen yon kamyon ki li menm te tonbe. Alò se pa tonbe non, li pran nan yon twou, ebyen li te pote anpil fè, donk genyen moun nan zòn nan ki te kòmanse. ap bwote fè, sa vle di fè piyay, se o nivo de Martissant. Genyen 2 bandi wi ki tonbe, ah non, je vais pas dire bandi, genyen 2 endividi ki tonbe pa bal, men sa pase o nivo de ba Dèlma, patikilyèman nan blòk Dèlma 3 ou Dèlma 5. Ebyen, lapolis les a stoppes. Gen yon ti videyo de courte durée ki rive jwenn nou. A travè la videyo, ben, nou tande kèk moun e nou wè kadav yo atè a. E pi, ta sanble ke mesye sa yo menm yo te ame. Men, ki sa yo t ap vin fè, nou pa konnen. Se yon videyo de 4 segond, e w ap gade atè a la, ou wè 2 kadav, e pi genyen yon zam. Tèt chaje wi la mezanmi tèt chaje alò si mesye yo te gen zam aparaman si se lapolis ki stope yo eske lapolis te gen antèn sou yo se 2 nèg ki ta swa sot fè yon kou ou ansanble de kestyon pou ou poze paske mwen genyen yon fan alò se yon kolaboratè nan RL prod ki a distans depi ou fin fè yon emisyon nèg sa tèlman ap chache bagay se kòmsi l vle pou bagay la pafè nèt epi li kòmanse nan zong. Pou jouk rive nan cheve, ebyen pou li fè kòmantè. Aparaman la a, li pral gade videyo sa a pou l di, RL tande non, bon, yo di nèg yo gen zam, men zam nan pa t sou nèg yo. Zam nan atè a l ye. Èske zam sa yo tou se bon zam? Èske se pa fo zam? Èske lapolis. pat annafè avèk yon move grenn epi moun nan kouri sa w tande la a e nèg sa yo ki pran bal. On ansanm de kesyon ke li pral poze. Mwen m regrèt ke nèg sa a swa li pat avoka oubyen pa te jounalis pou ta kapab fè yon emisyon de deba paske analiz misye yo vrèman pwofond. Donk pou moun ki bezwen videyo a n kapab voye videyo sa a ba ou men je vais pas dire de gang paske tout moun ap di se de gang ebyen lapolis yo menm li menm li rive fizye paske lapolis pa bay enfòmasyon. Ok! Nou prale nan lòt ti kote wi la. Fòk nou di ke, m ap gade yon sitwayen la k tonbe mou wi, yon jenn ti gason wi mesye. O! O! Hèèèè! Misye t ap batay. Misye t ap batay e misye, ban m wè sa k atè a la. S on fo zam oubyen? Non, yon bon zam wi. Men yon bout zam. Misye ap batay a lapolis. Ebyen sa w tande a la a? Lapolis voye misye al nan mond Kote ke li pap gen twòp pwoblèm. Daprè enfòmasyon ke nou genyen bandi sa a tap twoke kòn li ak lapolis nan zòn Monwi. Ebyen pou kounya misye ap bwè ti chanpay li nan peyi san chapo Monwi sitye l nan departeman de Lartibonit. Bon brèf se toujou konsa. Ebyen fòn di ke nan dènye moman sa yo la. Lapolis ap fè kèk bon ti kou wi. Hum. Lapolis ap fè kèk bon ti kou. Pandan Kwadèboukè la li menm nou swete ke li rete konsa jiska desanm. Pa vre? Gwo chèf yo. Ann ale nan kesyon politik la, paske jodi a la a m ta kapab di Renold Georges a fait une déclaration et ça va faire la une des journaux. Qu'est ce qu'il a dit? Écoutez. ta antre anndan seksyon sid. Kounye a y ap vin di ki moun k ap vin bay de eksplikasyon o se pou dwayen an sèlman pou yo ka tande dè odyans pou pran dè òdonans odyans refere. Men lajistis nefi pa sèlman dòdyans de refere oubyen dòdonans. Nou menm nou gen. 9 mwa li asime krim kriminèl asasinen. Jiska prezan poko gen anyen serye k ap fèt nan kad dosye sa a. Enben vwala! Enben vwala! Donk se pa jistis k ap mande jistis. Se sou les ouvriers de justice k ap mande ok, k ap mande pou yo ba yo mwayen pou yo travay. Paske nou menm nou pa lajistis. Vwayevou! Mentnan, dosye. Jovenel. Bloke! Paske mwen menm m enterese nan dosye sa, nou tout nou konn sa, m gon gwo kliyan ladan l. M gon gwo kliyan ladan l k ap soufri enjisteman, ke yo bezwen fè l pase pou lòt moun. Misye pa t nan ni planifikasyon, li pa t ni nan egzekisyon. li pa konn anyen nan bagay konsa, yo met bagay sou dol ke yo di wi yo te bann lajan poul te distribye bay polisye. Bon jiska prezan yo pa ka met yon polisye kanpe devanm ki di wi Jean Lagel Civil te bal kob poul te fèmen jel sou sak pral fèt. Se e pawòl nèg yo, se pawòl nèg ki te di yo prezidan yo, se pawòl moun ki di yo te pran 8 bal, 9 bal, m pa konn 2 douzèn bal epi yo vivan toujou. M pa konnen. Men je lagè sivil li pa anyen anyen nan bouyon an. Donk poukisa n ap ri? Gen yon rezon. Paske lè ti Claude te di l prezidan nou tout te tande l. E pa e yo te pa tande l. Misye òdone fèmen baryè a. Moun pa antre anndan. Paske yon prezidan pa ka fèk mouri, okenn medsen lejis poko sètifye reyèlman ke l mouri, okenn jij de pè poko vèbalize ou deklare w prezidan, ou deklare toutè sou kontwol. Enben si toutè sou kontwol, pou Tonini a se ou ki te limen l, epi kounye a la wap ou etenn li, je ne comprends pas. Donk tou se beau monde la, ils doivent s'expliquer par devant la justice. Mentnan, dosye an. Nome Dwayen an, Dwayen di li si li mete l la ban. An bon jij ki deziyen sou dosye a. Ou tande, ou konn ki rezon yo ban mwen fè mwen bay jij la dosye a? M ap di nou. Nou vle konnen? Sa sèlman vle konnen m ale. A nou vle konnen? A bon. Enben, li di m jij la pa gen kote pou l chita, pa gen kote pou l chita. Èske nou pa wè sa nou fè jodi a se yon bagay ki enpòtan? Pou jij la ka jwenn kote pou l chita pou dosye a kontinye. Nèg yo bloke dosye a, e espre yo fè? Se espre yo fè yo pa vle ba nou tribinal. Yo bloke dosye a. Vwala. Donk, kiyès ki bloke dosye a? Gen plizyè kò anndan palè a. Gen USGPN, ou gen USP, ou gen swat. Koulye a, ou gen kat. Donk, inite sa yo, se msye, msye gen asistan. Donk, lè l te leve, delege pouvwa l bay Vladimir Paraison, pa egzanp, ki kòmandan USGPN li menm. Donk, se li ki gen twoup nan men l. Sa pa depann de responsabilite w non. Non Jovenel, eskize mwen, Jovenel ak Aristide pa gen twoup nan men yo. Se mesye sa yo ki gen twoup nan men yo. Donk se yo menm ki chwazi moun voye al fè sekirite kay prezidan an. Se pa li menm. E lè prezidan an, premye moun prezidan an rele lè y ap atake l la. Li rele Li rele Li rele Léon Charles Ki pa janm ale Léon Charles ale apre Li pran tout kamera yo ki anlè a Lal lave yo jiska prezan yo nan men li Léon Charles ale li pran kamera yo Kamera ki te nan anlè a nan ba chanm prezidan an ki filme tout bagay yo yo nan men Léon Charles Léon Charles poko janm vle bay yo pouki? Pou ki l te bay yo? Se paske a mon nom avi moun ki tiye prezidan yo se pa kolonbyen yo. Donk sa vle di ke gen palacios palacios ki jije non koupab nan dosye a, eske ou panse se yon bon siy pou ankèt la? Mwen di w, kolonbyen yo pa tiye prezidan, yo vini apre yo fin tiye prezidan. E se pou sela ke fideye yo nan men Leon Charles. Leon Charles se youn nan moun ki konn bagay yo e vwa menm patisipe pou ki l kenbe yo. FBI mande l yo, yo pa ba yo. Jij la k ap fè enstriksyon an, e kouman l te rele ankò? Gary. Lè m mande Gary pou l odisyone Leon Charles, pou l mande l kote yo pran kasèt yo, Paske nèg yo paka travay la vre. Preske anba bouch izo a la, sa w tande a la depi nèg yo fache la yo ka fon vare sou pakè a. Ebyen depi pakè a la sa vle di travay yo pap ka fèt. La jistis ap mache o ralanti. Donk mèt jòj mande ke pou ke bagay yo kapab fèt kòm sa dwa. Men li pale sou dosye Jovenel Moïse, asasina Jovenel Moïse. Eske n konnen Renòl Jòj Se yon moun pou lajistis ta poze kesyon paske mèt jòj pa ka gen tout done sa yo pou di ke kolonbyen yo pa t asasinen Jovenel Moïse non. Se jis aprè nèg yo vini aprè yo fin asasinen Jovenel Moïse se lè sa kolonbyen yo vin parèt. Tèt chaje. Ou wè li site non ansyen direktè lapolis lan ki se Léon Charles. Li di Léon Charles gen tout kamera yo nan men l, Léon Charles pran tout kasèt. Bon tèt chaje. Sa vle di se Léon Charles menm ki konplis oubyen ki ta. youn nan otè prezime asasina Jovenel Moïse. Mèt Jòj, ou pale gwo koze wi papa. Epi l di Martine Moïse pran yon bal bò dèyè, lè yo vini yo jwenn Martine Moïse chita sou mach eskalye. Tèt chaje. Bon an n fon ti pale sou kesyon ensekirite, ensekirite, ya kelken ki a toujou pri lapawòl pou denonse tou sa, son non Youri Latortue e jounen jodi a la a, Nan yon konferans pou laprès, Platfòm Ayiti Ann Aksyon bay jounen 8 avril la, Senatè Youri Latortue fè konnen ensekirite a ap vini pi grav de jou an jou. Yon lòt kote li ankouraje lapolis lan ebyen pou kapab deplwaye plis jefò pou rive wè sa yo ta kapab fè. E kanta Premye Minis Ariel Henry, sa se yn pèsonalite. ki la dò deteste. Sitiyasyon an li vin de pli zan pli pi grav e fòk nou esplike popilasyon an sa nou di a paske o depa nou tap pale de banditis deta. Banditis deta a se moun ki nan leta yo, prezidan, premye minis, kèlke fwa palman, yo itilize bandi yo pou yo ka kenbe pouvwa, Pandan yo nan leta a yap ba yo zam yo rele l banditis leta men jodi a nou evolye kesyon ensekirite al ale vè sa nou te ka rele leta nan leta ou gen anpil ti eta ki vin konstitye nan leta dayiti. E si w gade sitiyasyon an, sa ki rive, chak gang yo nan zòn kote yo ye, kounye a yo pase, yo gen yon estrikti administratif, yon estrikti komèsyal, yon estrikti de lojistik. Sa vle di ki sa? Gang lan non sèlman. li kontrole l lapolis pa ka vini ou pran yon zòn tankou matisan li kontrole zòn nan men li mete li pran taks sou machin yo sa di pou pase nan zòn nan bis la gon kòb ke l peye e tout moun konn sa li gon kote l ale pou peye pa mwa ou pa semèn. osi de leta sa ki la, osi de yon premye minis ki la ki an fonksyon. Gen de kote, sa a ou pran Matisan, gen de kote, se mache a, tankou vandredi dènye, Kwadèboukè yo retire tout ajan meri yo anndan mache a, ebyen moun kap fè mawozo etabli ajan kap peye taks, kap pran taks sou machann yo. Donk yo gen yon strikti administrativ, yo gen yon strikti komèsyal. Gen de kote anba lavil la, se peye yo peye yo nòmalman pou moun yo ka desann nan biznis yo. Yo gen yon strikti lojistik, lè y ap chaje machin nan, yo konn konbyen moun y ap chaje epi yo tou fè w peye dapre konbyen moun ou gen an. Sa vle di, ou nan yon peyi kote ke gen anpil ti leta k ap leve taks. kap jere moun ke leta a konnen epi chak fwa ou tande leta a di lap fè yon CSPN donk nou pa pase nou kite kesyon banditis leta nou gen leta nan leta e chak jou lap vin pi fò lè nèg ap leve taks li gen kòb hein sil gen 1000 machin kap pase lap pran 200 mil goud 300 mil goud se yon bon kòb e anplis de sa nèg la fè kidnaping. Donk, nou ap pase nan yon stad kote ke ti leta sa yo ka vin pi fò ke leta santral la. E la a, mwen pa konprann, jisteman, kòman fè ke gouvènman defakto ki la, k ap gade bagay sa yo, y ap leve, Ok yap rele tèt yo premye minis minis alò ke kote yo ye a yo pèdi kontwòl plizyè pati nan teritwa a ki yo menm konstitye de ti leta kap avèk yon strikti administratif yon strikti lojistik e yon strikti komèsyal e kap eseye etann yo nan lòt teritwa Donk sa vle di ke lè nèg sa a li gen kòb ase nan teritwa l la, menm si nan pwovens, ebyen moun nan ap viv pa gen moun ki soti kote, li pral mete yon anèks, yon sikisal. E sesi ap fèt se kòm m ta di w tout bagay oke, gouvènman se yon sèl bagay li ta renmen, kilè pou moun yo pase yon kote, depi moun yo pase yon kote, li pa gen pwoblèm l ap fè eleksyon. Alò ke kesyon an se pa menm pase, oubyen de lè nèg yo ba w pase. Mais on toujours contrôlé le territoire. Donc je dis et sécurité avec beaucoup plus grave. Ça, c'est au niveau de la question sécuritaire. Maintenant, au niveau de la question politique et de la situation, nous sommes justement à prendre par l'aide de l'ambassadeur Bouchine à Congrès que gagnait structure tripartite de trois personnalités qui a géré question médiation. L'homme de ça nous dit que ni au niveau de PEN, ni au niveau du Montana, nous d'accord pour le principe de la médiation. Mais médiation, bon, j'ai pu le faire. Médiation, pour le faire, il faut que l'élément médiateur, les deux parties acceptent. Se de pati a siyen. Fò ke moun k ap fè medyasyon li gen yon manda. E fò ke fò ke pati ki an konfli yo aksepte angaje yo pou ke yo respekte sa k soti a. E jisteman ke se swa reprezantan nan de inivèsite, reprezantan relijyon, lapè, sektè prive, yo a nivo. Yo, yo gen konesans e konpetans pou yo konprann sa. Donk, yo pa ka oto-sezi tèt yo. Donk, nou reyafime prensip de medyasyon an, men medyasyon an fò l fèt an bòn e di fòm, fò l byen fèt. Dayè, mwen genyen avè m la a lèt, nou wè lèt sa a? Li te ekri an 2019, kote Biwo Relijyon pou Lapè te mande avant que vous rentrez dans la médiation, il a dit qu'il faut gouvernement engagé. Et le gouvernement a écrit sous fait en tête religion pour la paix il à la présente, le gouvernement de la République d'Haïti, m'as représenté par le directeur du cabinet du président de la République, M. Naoum Dorville, s'engage à entamer, à poursuivre avec les leaders politiques et hein, de l'opposition qui le souhaitent, des échanges constructifs en vue d'établir un accord politique, Le premye pa vè yon sòti de kriz. Anvan ke antre nan medyasyon an, fò pati yo angaje l e Relijyon pou Lapè te mande l, Poukisa Monseyè Beauvoir pa mande okenn angajman epi li kòmanse travay konnye a? Men kote, egalman, pati yo te ekri Relijyon pou Lapè. La se te gouvènman an, men pati yo te ekri Relijyon pou Lapè, yo di ke yo te angaje yo. E Monseyè Beauvoir te egzije sa. Jodi a, kès ki a chanje? Le principe de la médiation se yon prensip inivèsèl. No varieture se yon prensip ki toujou la, depi w antre nan obligasyon fò w egzije sa, si w pa egzije sa lè sa w ap mete sispisyon sou do w. Donk jodi a men lòt lèt kote ke phtk li alye te angaje l, men lèt kote opozisyon yon sètèn pati te ekri l, men lèt kote gouvènman an te ekri l, tou sesi relijyon pou lapè. Donk jodi a m etone m wè Monseyè Beauvoir. kote li ye a, li pa eksije yo, epi yo di yo oto-sezi, yo kòmanse ap pale. Non! Mwen kwè ke Haïti en Action, nou pou le principe de la médiation, nè pou oun bòn mòdyasyon, nou pou oun medyasyon bòn, kote ke moun ki la yo, yo re, de pati yo rekonèt yo, yo ba yo manda, yo angaje yo, e yo ba yo delè. Paske peyi a pa ka ret tann, m sot esplike kesyon finans ki pi dè a, Peyi a pa ka ret tann, fò nou jwenn konsansis la. Donk ma tap di pèsonalite ki la yo, premyèman, premye bagay pou yo te fè, fò ke kote yo soti a, relijyon, kote yo soti a, sektè kote yo soti a, fò yo ba yo manda ki di yo, yo voye yo nan komisyon. Dezyèmman, fò yo gen manda pati politik yo. E twazyèman, fò yo gen angajman yo. E sesi nou pap gen pwoblèm lè sa rantre nan medyasyon paske nou konnen ke enpòtan ke nou dwe jwenn yon konsansis e peyi a paka tann sitou nan sitiyasyon ke li ye la. Donk, sur la kesyon jisteman de la medyasyon, jan l pati a la li pa bon, il fo ke lè kolektif swa abòde, premyèman, Sektè yo, yo delege moun sa yo, yo delege yo, oubyen yo ajoute plis moun ladan l. Dezyèmman, yo ba yo manda e sektè yo, moun ki pou ale nan medyasyon angaje yo pou yo respekte rezilta yo, enplemante rezilta yo. Mentnan, onivo de la sekirite, mwen te bay etap nan sitiyasyon, mwen te bay etap. Mwen di ke mentnan, Nou avon dè gang ki konstitye dè eta dan leta. E sa nou wè, nou wè ke tout moun konnen ke premye minis la li montre enkapasite l deja. Rekòmandasyon n ap fè nan kesyon sekirite a, se ke lòtrejou nan dènye konferans nou te fè a, nou te di lapolis gen 2 mil anviwon 2 mil polisye ki pa la ki detache kap touche nou rekonèt ke lapolis ou kòmanse travay sa yo kòmanse travay la yap gade kesyon ti kat yo yap gade kesyon chèk yo trè byen men nap di lapolis ale pi vit paske dè ke travay sa fin fèt yap ka ogmante ti kat lapolis la o mwen de 5 mil goud paske yap jwenn kòb ki soti nan salè pou ale nan kesyon ti kat la. Piske nèg k ap kouche sa yo pa ann Ayiti. E dezyèmman, y ap ka achte materyèl e ekipman. Nou rekonèt ke gen de rekritman k ap fèt pou ke yo kòmanse fòme inite anti-gang lan. Lè gon bon pwen ki fèt, fò nou di l. Men tou sa se pa gouvènman non. Lapolis k ap eseye wè si l ka ranfòse l, paske lapolis kòmanse wont pou lapolis. Nou rekonèt sa, n ap ankouraje yo pou ke akote yon rekwoutman sa a, yo bay meyè fòmasyon e yo pran kòb la pou yo ka ogmante ti kat lapolis la, pase pou polisye k ap travay yo, e an menm tan achte materyèl ki nesesè, dè blende, dè ekipman, jile pare bal, dè combat boots, e. de minisyon pou ke ka gen inite sa k fòme e ki pèmèt dans un premye tan ki pèmèt dans un premye tan ke la polis represiv pandan le 3 premye mwa libere zòn sa yo e aprè restriktire la polis e lame pou ke yo ka konsolide sa yo sot fè nou ankouraje la polis nap di la polis li pa politik fè travay li. Pandan ke, nan nivo politik la, nou dwe pran responsablite n pou medyasyon, men pa jan l pati la a, pa yon bagay de men gòch, pa dè moun k ap vin enpoze yo, pa dè moun ki konnen jan pou bagay la fèt, men potan k ap fè l dwategòch, nou mande pou l byen fèt, paske nou wè ke se prensip konsansis la k ap fini pa bay yon ekip alatèt peyi sa a ki ka pèmèt yon bon tranzisyon koupe fache e ki ka mete peyi a sou ray pou ke